Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. N ap antre danble nan enfomasyon yo 33 individu dapre la polis. Paske depi se dosye la polis mwen m toujou di daprè sa lapolis di ebyen yo arete moun sa yo nan kad yon operasyon ki fèt nan komin kwadèboukè. Lapolis nasyonal dayiti ap eseye depi kèk tan la retabli lòd nan komin kwadèboukè rejyon ki dirije pa gwoup 400 mawozo. 33 moun entèpele samdi 30 janvye nan kad yon operasyon lapolis mennen nan komin sila. Pami moun sa yo, genyen, daprè sa lapolis di, Cadet Micherline ki gen 21 lane, li se konkibin Steeve oubyen Siliman anpil moun konnen ki se chèf gang nan Micho. Daprè yon nòt ki pibliye sou paj Facebook Lapolis Nasyonal Dayiti, n ap note ke ebyen fi sa te abò yon motosiklèt akonpanye ak 2 lòt moun ki yo menm tou jwenn arestasyon yo se Louis Christ Rodel, 16 lane, epi Germain Chaskia, 29 lane. Genyen tou Dezilus Derilus, 25 an, ak Jean Rony ki gen 16 an, yo menm tou jwenn arestasyon yo nan ru Dominik e moun sa yo se an flagran deli an posesyon yon valè 190 mil 500 goud, toujou daprè nòt sa a, ebyen moun sa yo ta pran kòb sa a nan yon depo. nan zòn nan. Ti Sourit ak Bebeto se 2 prezime manm aktif gwoup 400 Mawozo ki yo menm tou jwenn arestasyon yo daprè lapolis e genyen yon veyikil mak Toyota Rav4 ki konfiske pa bò kote lapolis nasyonal Dayiti. Anpil enfòmasyon. Genyen yon foto yon moun transfere pou mwen. Foto sa a m ta kapab di se foto yon kòrespondans e se pa yon sèl se plizyè nan fòmil sila a ebyen ki al jwenn plizyè moun ki ap viv nan plèn nan. Men sa a mwen konsidere li kòm yon espès de chantaj paske m pa kwè yon gwo bandi pral antre nan lojik sila. Bandi a gen dwa rele w li di w ok m bezwen tan kòb. Men ekoute, sa se yon sòt de papye yo plake lakay moun yo, epi yo mete yon nimewo ki gen mon kach. Moun nan kapab al depoze lajan sa a sou mon kach. Yo mande w 100 mil goud, epi ou menm ou kapab bay 50 mil goud. Lèt adrese ak sitwayen sa yo. E par dè bandi iks. Se yon lettre d'avertissement. Men kèk fraz yo di nan lèt sa a. M ap repete pou nou, Nou ekri ou lèt sa a, nou p ap fòse ou ni nou p ap di ou sa pou w fè e sa ou dwe fè. Dayè, avan m vin di w sa, nou gentan gen antèn ak kontwòl antre ak sòti nou chak jou. Kay la sou kontwòl. Nou bezwen 100 mil goud kòm patisipasyon pa w. W ap ba nou 50 mil goud ladann silvouplè. Si ou pa ta vle tou oubyen ou twouve l twòp pou ou, lè sa na jere w pi byen, na fè w depanse plis nan antèman paske nou ka mete lapat sou nenpòt nan nou. Lè sa n ap bay 100 fwa plis sa nou mande w la. Si w vle evite malè, rele nou nan nimewo sa nap baw nimewo moncash la wa voyel pou nou silvouplè bon fòm di nou byen ke sa se yon lèt de chantaj paske bandi k bezwen kòb la se just lap parèt nan yon zòn epil di ekoute m bezwen tan kòb konprann sa mwen m pa kwè ladann nèg yo ka fèl vre men se de ti vòlè ki bezwen brase wè nèg a pa wont l ap di w ke li bezwen 100 mil goud, donk si w gen 50 mil goud, voye l ba li toujou. Nou pa kab antre nan lojik chantaj sila. Ekoute, si moun nan bezwen yon kòb, ebyen e pou l deplase pou l vin mande nou kòb la, lè sa n a konnen nou annafè ak bandi. Men, yon senpl lèt nan yon vye bout papye, pou di w ke yo bezwen tan kòb, tan kòb, en en. Pa antre nan lojik sa, ok. Brèf, dlo nan vil Okap toujou, nou te pale sou dosye sa maten an, nou retounen sou li pou n di ke nou gen 2 ti bout videyo ke nou wè, aparaman sa se kapab yon evenman oubyen yon siy apokaliptik paske sa m ap gade la, mezanmi, dlo anvayi vil la, M gen presyon ke dlo sa a, ebyen menm machin li bwote. Donk sa vle di, bagay yo grav. Ben, gen yon pakèt bagay, m ta kapab di leta fè silans sou li, leta pa vle antre an aksyon, leta pap travay, urbanizasyon a outrans, leta pa jere sa, alevwa pou leta li menm li ta entèvenu pou kapab fè kanalizasyon, fè kiraj, pou pèmèt ke dlo yo, lè lapli tonbe, pou moun yo pa gen pwoblèm, imajine ou depi l fè 2, 3 gout lapli, anpil kote nan peyi Dayiti, se tèt chaje la fami. Men sak reyalite Okap la, lapli, anpil ka ap pran dlo, la se zòn charye. Nou gen yon pati revandikasyon nan kad emisyon sila. Nou pral fè w tande yon voice. Yon voice mèt li mande pou l kapab sikile atravè lè rezo sosyo. Men nou menm nou pa responsab. E n ap lage voice sa a, nou swete ke yon responsab nan konpanyi sila a, li kapab li menm tou lage yon voice pou kapab fè ekilibre oubyen vin avèk yon lòt son de klòch oubyen si yo estime ke se evidan Si yo tande emisyon an, si gen yon pwòch yo ki tande emisyon an tou, yo kapab kontakte nou nan 33 26 64 20 pou kapab genyen yon dwa de repons. Paske nou menm, se konsa nou fonksyone. Quand quelqu'un a fait une accusation concernant une autre personne, eh bien cette personne là, eh bien li gen yon dwa de repons. Wi, ekoute sa. Pèp ayisyen nou mele Nou mele nou pa konn nan ki lè ki tan nap soti anba men oligachi sa yo Nou genyen konpayi sekirite Covington Courier SA ki baze sou wout aryopò nimewo 3 E se yon konpayi ki la ka fè moun abi. Konpayi sa a, li menm, mèt li rele Ronald E. Renaldo Covington Courrier. Covington se PDG a. DG a se koven. Sak pi enèvan, ou ta di non yo enplike nan asasina lanmò Jovenel Moïse, yo ta pote yon koreksyon, yo pa janm chanje. Se pa ane isit konpayi sa ap fè ajan de sekirite abi. Men prensip yo, ou enskri pou 700 dola. Aprè fòmasyon, yo vle w al fè 15 jou staj. Yo pa ba w on goud. Yo vle w al chita. Gen ajan ki pa janm tounen la nan konpayi sa ankò tèlman yo dekouraje. Yo mache, yo moute. Yo pa janm ede. jwenn espwa pou yo al travay. Si w ta rive jwenn yon ti kote pou w al travay, se yon woulman pou w ta fè avèk youn nan responsab yo nan biwo a. Sof ou fè woulman avèk administrasyon, osinon ou fè woulman avèk operasyon an. Lè w rive al travay, yo touche sou ou yon inifòm ki koute 1200 dola. Lè ou fè yon jou ou gen yon pwoblèm ou pa ka al travay yo touche 600 dola sou ou. Apre 600 dola sa yo touche a, lè ou tande yo ta fè yon semèn yo ba w 15 jou ou pa al travay kòm sanksyon, ki sanksyon silvouplè? Si yo jwenn cheve w pa fèt, bab ou pa fèt, ki sa k pase? Yo pral ba w yon sanksyon 7 jou, y ap touche 2500 dola. Konbe kòb yo peye w silvouplè? Yo pa peye w plis ke 17000 goud, 18000 goud. Tandiske, yo ale lakay kliyan, yo gwo kontra, yo siyen ak kliyan yo di yo bay ajan sa ki lakay li a 35 mil goud. Nou gen prèv, yo nan men nou. Nou konbat yo, men fòs nou twò piti. Se sèl leta peyi nou ki te ka sove nou anba men malfèktè sa yo. Nou rive nan yon sitiyasyon nou pa kapab ankò. Chak fwa w rive w revandike yo di w pa gen travay nan peyi a. Yo pap ka fè anyen pou ou. Ou pèdi yon jou travay, yo touche 600 dola. Ou double sou pòs, yo pap ba w dlo, yo pap ba w manje. Nan demen pou retravay ankò. Nou gon esklav modere konpayi yo sekirite yo ap fè nou pase. O leta peyi n. Anpil jenès kite inivèsite pou antre nan konpayi sekirite. Fon ti rekritman. Fon ti fon ti ankèt. sou ajan yo ki nan konpayi sekirite yo pou konn kòman yap viv. Ariel Henry, nap mande w, ou menm ki la kòm minis, kòm prezidan peyi a, fè yon ti ankèt pou konnen vi ajan sekirite yo. Ajan soti lakay li depi 5 è nan maten, lap rantre a 6 è, 7 è di swa. Lè l rive 8 è di swa, se le moman pou l al chache ti lamanjay pou l manje. Gade kòman lavi sekirite ap pase. Lè w rive sou pòs, yo ta tiye w, yo pa fè lòt bagay, yo mande w kot zam nan. Yo retire badj ki sou nan kou w la. Yo retire logo Ki sou ou ki se inisyal la. Apre sa yo lage w 2 bra balanse avèk paran w pou vin fè lanmou antèman pou ou. N ap mande Leta peyi nou fon pase men wè avèk sa k ap pase ajant sekirite yo. Chak jou òf ou genyen madam nan touche l. Nan ki peyi nou jwenn yo touche jou òf lakay yon anplwayè? Ou pa anplwayè chak 2 mwa yo fè w sinye yon kontra. Chak 2 mwa way sinye yon kontra. Kot yo pa baw bonis. Lè kliyan bay bonis yo pranl. Yo di yo pa gen kontra anyèl avèw. Mezanmi gade tray lavi ajan de sekirite nap rele anmwe ak leta peyi nou. M pral kite nou avèk yon video, video kote ke sa m ta kapab di se tankou yon fè divè, men ekoute, on e an plèn reyalite. Yon nèg ki legliz, e ki petèt te kwaze avèk yon fi tou, yo gon timoun, ebyen timoun nan prèske gen dizan, epi li pa janm wè papa a. Jou manman kwaze avèk li a ebyen mezanmi anpil eskandal. Misye dakò pou l asime responsabilite l. Se pou nou kapab di w ke gen anpil bagay k ap pase nan legliz se tèt chaje. Padon, sa k pase? Ok. Dam nan te ansent pou mwen. W ap tande m? Dam nan te ansent pou mwen. Dam nan te ansent pou mwen. Pandan li ansent, pandan li ansent pou mwen, pandan li ansent pou mwen epi. Li gen yon nèg li te gen yon pitit ansanm avèk li, sa fè lontan li pat janm wè nèg la, jou lèl vin resi wè mesye an, jou lèl vin resi wè mesye an, epi konnya la menm li oblije retounen ansanm avèk mesye an ankò, men tout lè sa li ansent pou mwen, wi tout lè sa li ansent pou mwen, li gen yon mesye li te gen yon pitit ansanm avèk li, konnya la li gen lontan li pat janm wè mesye a. Li gen lontan li pat janm wè mesye a, jou lè li vin resi wè a mesye a pandan l ansent pou mwen li retounen ansanm avèk mesye a. Ou manti pa vin di mezanmi li triste mesye li merite kalan sa pa vle li merite li ap defann manman depi lap defann tèt li lap defann. Kounye a m te gen sèl li menm nan pale m ap ba w bagay la jan l ye a Kounye a la mwen nan chanm mwen li vini jou swa li pa t ap koze avè m li t ap koze Kounye a la pandan se tan misye vini kounye lè w nan chanm ou pou kò w li vini sot lakay mwen Kounye a li fin ale Kounye a pandan l fin ale l vini nan nuit li vin kenbe m jan m al ale an kouman ansanm avè Kounye a m vin arive ansent pitit sa. Kounya lèm vin apre 12 janvier lèm vin apre 12 janvier kounya la misye vin dim li pa marye m vin jwenn moun dim son mouche marye liye m vin al la profesi mwen chache konnen mwen vin konnen l marye li gen lot 2 fanm anko kounya la mwen menm ou tande lèm vin wè sa mwen menm m di bondye epa t visyo pam poum te fèl kounya lèm vin wè sa San mwen menm vin pat gen pwoblèm m pa fyè de misye m pa l bal. Wap tande mezanmi. M pa janm wè l nan biz la potko mache m pa janm wè l men mwen menm m pat gen pwoblèm vin nan arive mesye a ap viv ansanm avè m. Pandan mesye a sot travay yo fizye l. Lan antre lakay la ou tande papa desi ti bebe sa avèk ti pitit sa mesye a mouri mesye a mouri li kite 2 ti pitit la kounya menm pitit sa tout vin bagay kounya m gen kay m andedan 23 m vin mèt tou men nan lari m ou kwè kote m kounya la konnen m wè 4 timoun moun pa ka bo dòmi timoun yo desòd rad pou m pa ta lave. Pa chache we, m konnen m te abite matisan, lè evenman matisan, mwen menm se matisan m te ye tou, lè evenman matisan, mwen menm chak moun gaye, mwen menm madanm mwen, chak moun yon bò diferan, mwen menm al nan sant espòtif kafou, m bay, m ap mande Bondye èske l pa gen yon bagay a timoun nan, m al nan sant espòtif kafou, al tout kote ap plede mande pou li, voye nimewo telefòn, m pa janm gen, m pa janm gen nouvèl li ditou.